Konpatriyòt deja apwouve, viza imanitè kòmanse tonbe nan la repiblik, ke asasen yo sote, yo pat panse si zòt te kapab ale usa. Medam, matmwazèl e mesye, vwala se senatè Youri Latortue ki ale kay gangan nan latibonit. Ale l ale kay gangan! Se akòz peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini Damerik pran sanksyon kont li. Ougan di Senatè Youri Latortue, Hay gason humm, hay gason m humm, sanksyon ou wè yo pran kont ou a, son zonbi wi yo lage dèyè w. Son zonbi yo lage deyòw ki san batize gason humm ou kan di m konn sam pral fè pou ou gason m pral travay pou ou gason senatè youri di pa gen problèm papa ebyen li voye senatè achte ti moso savon lave san sèvi e peny ti tèt Ti moso tèt aransèl byen chè pèp ayisyen pou l pile yo fè on sèl, ou konprann, pou l fon resèt bay senatè a. Apre sa, li bay senatè Youri yon link, li di l, monte sou Amazon pitit gason m, link sa a mwen ba ou a, achte yon liv zonbi. E lè w fin gen liv sa a, lè w rive lakay ou, ouvri l epi w ap wè nan ki chapit yo fè ekspedisyon dèyè ou. Ebyen frèzesè byeneme, se liv zonbi sa a senatè a vin prezante nou devan laprès jounen jodi a. Tout ou wè senatè Youri ap maigre anba raje a depi plis pase 2 mwa, ebyen se liv zonbi an lap li san l pa janm wè si lap transfòme an zonbi tou. Medam, matmwazèl e mesye, fòk mwen di ou, zo a koke nan gòj mesye. Wi Nou te di yo sa Yo ap kite mafia yo ap kite vòlè se zo a ki koke nan gòj yo Frèz e sè byeneme genyen Cherif Abdala yon gwo oligak kòronpi nan Petyon vil li mete yon nòt deyò li sèmante 7 fwa 77 fwa li menm o non o gran jamè li pa konn finanse gang nan peyi dayiti retire nonl nan koze konsa se sosyal li konn fè wi Oh mezanmi li nan peyi dayiti depi 1900 jamè lap batay pou la demokrasi bon je ne se pa kèl demokrasi pèp ayisyen e non sèlman sa tou lap batay pou jistis nan peyi dayiti epi jounen jodi a pou lèzetazini kanada an spesyalman peyi kanada sanksyonel oh lap finanse gang nan peyi dayiti Kel derespektan non moun sa yo se zo a ki koke nan goj yo e pep ayisyen nou pral ba ou tout detay de not sa pataje pataje koze yo anpil. Fouco ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah ah zo a kole zo a kole zo a kole ah ah zo a kole zo Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te, Mwen manje sou do, mwen poupou sou vant. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se graj. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, baryè a baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l, baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Pa ezite kite eleman de repons pa w la kounya la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Se zanmi pa ou Fouco ankò yon lòt fwa kap di w byenvini sou platfòm pa ou la ki se tak 509 TAK ki vle di tout ayisyen konekte. Medam, madmwazèl e mesye mwen di mèsi ansanm a chak fanatik kap kòmante la sa fè m plezi mwen renmen sa. Jean Mackenson gwo salitasyon. Ebyen fòk mwen di w genyen senatè Youri Latortue. Pi gwo mèt dam la Repiblik konnen pandan 35 dènye ane yo la, ki debake kay yon gangan nan Latibonit. Men, se pa jounen jodi a non senatè ap mache wè pou l konnen sa ki pase, ale nan bitasyon l, jete dlo, yo pa ka anyen pou li. Ginen yo di senatè a ale kote w sipoze ale nou pa anyen la pou ou. Senatè a fè je l chèch li di, Fò m ale kay yon gangan ki pa gen lyen ansanm avè m pou m konnen ki sa k ap pase m nan. Papa Bondye, papa. Esous. Ebyen, Senatè Youri Latortue ki debake kay gangan an, lè l rive, gangan di, Hey gason! Non monchè. Sou ekspedisyon yo fè dèyè ou a. Sou ekspedisyon yo fè dèyè ou gason. Sou zonbi yo lage nan dèyè ou a. E zonbi sa a se sou Amazon li ye. He he. Mwen poko janm sezi konsa. Koman on zonbi fè twouve l sou Amazon. Kont kiyès senatè Youri Latortue? Depatman sila pèp ayisyen se la tout zonbi chita epi pou zonbi ap pèsekite senatè Youri se sou amazon zonbi ye m sezi m konfyouz m konfyouz nan vodou a pèp ayisyen ebyen gangan an pral benyen senatè a li pral di gason gade non met gason sou kanpe djanm gason Ase fò al bay yon konferans pou laprès pou al di pèp ayisyen an men ki sa k pase. Fò al pote kèk presizyon pou di men ki ekspedisyon ou te fè dèyè w konsa yo ap va ede w lapriyè. Men sanble senatè Youri vann a 21 nasyon nan kafou gran jounen pèp ayisyen. Sa w tande a, sonnen ason, rele anmwey monte desann, gangandi. Senatè Youri, men link sa, klike sou li. Wap monte sou Amazon, wap wè yon liv ki make zonbi. Wap achte liv sa. Wap li liv la ni an anglè, ni an fransè. Senatè Youri di, wi papa, pa gen pwoblèm papa, map fè sa papa. Epi l di, Gade non, andedan liv la, men ki chapit pou w al li, epi w ap wè ki kote sanksyon Kanada a ansanm avèk Lèzetazini an soti. Se nan liv sa menm li soti, Senatè. Senatè Youri pran liv, Pèp Ayisyen, raple w depi nan kòmansman novanb, yo pran sanksyon kont mesye yo. Ebyen, tout ou wè senatè Youri ap mègr anba raje a, senatè a fini sou pye, senatè a pa ret 5 liv vyann sou li, senatè a mègr tankou tako lasenjan, senatè se liv zonbi lapli an anglè e an franse. Ou kwè se koze? Senatè a ap li pèp ayisyen l bliye tèt li paske l ap chèche chapit kote Lèzetazini ansanm avèk Kanada a fè ekspedisyon dèyè l. Eske tu konpran listwa? O o. Senatè a fè 2 semèn, 2 mwa l ap li pèp ayisyen, pandan l ap li liv zonbi a, senatè a pa janm wè tou si l ap transfòme an zonbi. M ap gade senatè Youri m wè se tèt la sèlman k rete pa ret kò. pa rèd kò pèp ayisyen. Nan jou pase yo, senatè a te gon ti vès lè l mete l, li kanpe tankou vès kòk. Kounye a la bay la kouvri senatè a tankou yon drapo, pandan senatè ap li liv zonbi a li menm l ap transfòme an zonbi tou. M pa konn si yo gen tan pike senatè a, si yo gen tan enjekte viris la, men senatè a ap transfòme an zonbi sou mwen. Ebyen jounen jodi a pèp ayisyen, Senatè Youri, prezante devan laprès, ansanm avèk liv zonbi an pèp ayisyen, li vin montre nou nan ki chapit, an, ki chapit alò Lèzetazini ak Kanada te rale pou fè ekspedisyon, gade non sanksyon dèyè l, sezi byen l, etsetera. E l menm ale pi lwen pou l di, s on bagay politik pèp ayisyen. Non. Ann al, ann al gade, ann al tande Senatè Youri Latortue k ap ban nou detay sou liv zonbi a. Lanbè li menm t ap moute fim kòbòy lan baraj a, je l manke kreve. Enben, Senatè Youri li menm, se zafè zonbi l t ap regle lan baraj la. Ann tande Senatè a pou konprann kòman ekspedisyon an te ye, lè l rive kay gangan an, kòman bagay yo te ye pèp ayisyen, annou suiv ansanm. N ap di premyèman a tout moun k ap tande nou, ke se swa an dirèk oubyen pa laprès ki prezan, ke mwen menm pèsonèlman, mwen viktim deja de sanksyon sa yo anndan peyi a. Èske w konprann? Senatè Youri Latortue fè konnen li viktim deja de sanksyon sa yo. Sa vle di se pa premye fwa non l ap site nan move bagay men kòman se fètil pou non se toujou nan vye dosye l ap site men se kwa listwa se datan. E manman m toujou di m maladi redouble toujou touye mèt li. E m wè senatè ap mèg san kanpe. Senatè di m byen èske m mèt bay bòs la fè rad pou mwen pou mal nan antèman. Pase m anvi al nan mò, m anvi al koule breson, m pa anvi kriye mwen menm. Senatè pale avè nou. Kote an 2007, jisteman, o nivo de Etazini yo te rele nou pou te di gen sispisyon dwòg sou nou e yo pran de desizyon kont viza nou. paske gen sispisyon. E depi lè sa a, m te antame yon batay ki te fè ke twazan apre, onivo de Wikileaks, nou te wè se Fritz Meuse, yon nèg ki te akapare pò Gonayiv la, ki te al pote. plent ki te al denonse m nan anbasad amerikèn le 7 me 2005 paske l pa t vle peye pò Gonayiv la e m te di l peye l. Waww waww pèp ayisyen senatè an 2007 tap travay pou le peyi pou la patri marchons unis marchons unis eske ou tande se Fritz Meuse ki tal denonse l nan anbasad ameriken paske l pat vle peye pò Gonayiv la, ebyen li menm li te batay pou retire dosye an ale senatè pa gen pwoblèm. E lè sa a, batay la te fèt jiskaske m al devan tribinal, jiskaske tout fanmi l te di ke sa misye te fè a pa bon. Nou te okouran pèp ayisyen, an 2007, 2007 ki klas m t ap fè? 2007 oh 2007 m te ka nan m te ka nan katriyèm ou senkyèm ane eeh eske nou raple nou dosye sa youri tal lajistis vre dosye a te klase ki dènye mo k te soti ki sa k te di fò nou banm eksplikasyon nou menm ki la lontan fò nou kenbe achiv yo fò nou gen tèt. Ay nèg pa bor isit telman odasye son bagay apa. Nou t al devan tribinal e li te genyen batay la. E misye te prezante eskiz li paske li konnen sa l te fè a pa t bon, se pou l te ka akapare pò Gonayiv la e fò n raple an pasan ke pò sa aktyèlman l nan men Leta puiske batay sa ke nou t ap fèt la se te pou ke Leta te rekipere pò a. E lè sa a, nou vin rive nou wè ke peyi tankou Etazini te reevalye jisteman kesyon sanksyon ke yo te pran kont nou. Gen moun ki di m an 2007 li potko fèt. Silvouplè banm eksplikasyon 2007 la. Paifò nou gen achiv. Ebyen, lè 4 novanm 2022 vin rive, nou vin retwouve n nan sitiyasyon kote entènasyonal la vin anonse ankò sanksyon kontre nou, yo vin pa la. Pa kontre nou, kont ou menm. E ou non w yo site, pa di kontre nou, ki nou? Ki nou, senatè? Ki nou? Kont ou menm ki nan gang, ki nan dwòg e we sa yo di w. Ki moun w ap vin mele, m pa vin mele nou nan zin, an an. Non non non non senatè, konprann gen ke bezon pou ou rete. Près nou aprann sa piske yo pa janm sinifye nou okenn desizyon. Imedyatman ke kesyon sa a te vini, nou te di ke se de sanksyon politik piske nou konnen sa k te rive deja. Nou te antreprann plizyè aksyon. Ok, site lè. Aksyon ke nou anprann, Nou te ekri peyi Etazini. Ok. Nou te ekri peyi Kanada. Pa gen pwoblèm. Paske yo te pale de fason jeneral. Pou nou te mande kisa ke yo repwoche nou spesifikman. Egzakteman. A dat, yo pa janm reponn. Men nou menm, nou kontinye ap travay. E se nan travay sa a ki fè ke nou vin dekouvri yon dokiman, nou vin dekouvri yon liv ki ekri e an anglè, Zombified, e an franse, Les Dossiers Zombies, kote ke liv sa a, w a di l te fèt pou Senatè Youri Latortue. Eske nou konprann koze a pèp ayisyen? Eske nou konprann dosye a? Sa vle di la a, senatè Youri Latortue yo fè ekspedisyon de l, sa konn rive, ou konn wè kèk, kòman moun sa yo rele ankò, moun ame selès yo. Li di gade lis la. Men lis moun dyab la pral manje. Men lis moun dyab la pral manje. Gade lis moun dyab la pral manje. Ebyen freze se byen eme se sa senate youri la toti vle fè nou konprann. Ave di l te la non l te gentan mete nan dosye zonbi deja. Sa ve di la senate youri non te deja nan dosye zonbi. Sa vle di lè w se yon mòk an vakans. Kèt men, senatè a vivan l sanble a mò wi. Kèt. Zonbi sanble pete sou senatè a nèt Bondye. Non. Non, non, non, non, non, non. Zonbi pete sou senatè a. Kèt, kèt, kèt. De premye paj jiska dènye paj, se dè zakizasyon a nan plifinir kontre mwen menm. Sa vle di la a, mèg w ap mèg la se liv sa yo te chita ap li anba ra Eyy! Se liv sa yo senatè a te chita l ap li anba raje a pèp ayisyen, epi pandan l ap li liv la l pa janm wè si l ap transfòme an zonbi tou! Gade travay senatè Youri mesye! M panse nèg yo te gen kolòn vètebral wi hi. E lè nou t ap gade men liv yo la, ni an franse ni an angle. Ayayay. Men, arete sou kesyon sanksyon an, li la a tou. Dosye m, paske m toujou mache avèk dosye m. Ok. M pa janm pale san m pa gen dosye. Nou konpare liv la ki soti an 2019 avèk sa nou te ka di ebyen desizyon ki pran Ozetazini e o Kanada. Rale chapit, chapit gangan te di w la. Fè rezime liv zonbi an pou nou senatè. N ap rive sou li talè. Sa nou wè nan liv la, nan liv otè liv la, son yon non ke nou wè yo rele Max Keill. Enben, ou pral rele lajistis, senatè? Youri poko mouri yo ekri testaman l. Ze, ou wè lavi politisyen nan peyi Dayiti pa fasil menm non pèp. Non, Youri poko mouri zonbi pete sou li pèp ayisyen. Kat kat kat kat kat kat gad on pwoblèm. Maxime. Sa a trè enpòtan men pwal rive se li manman dosye a. Ebyen sa nou wè nan liv sa a. An 2019 ke liv la soti yo di liv la akize m. Li di ke Youri Latortue ap fè dwòg avèk peyi Kolonbi. Men talè senatè Youri Latortue Pou jan w fou ye. Pou jan ou gen. Sèvis entèlijans tèt chaje. Pale senatè. Senatè pa fè sòt ou kontra lespri nou hein. Tande fon ti poze senatè. Atò Youri Latortue. M konnen w lajounen m pa bezwen chandèl pou m klere w nan nwit hein. pou jan w bon mennen envestigasyon. Ha! Lajan k ap depanse nan anbasad nan Washington, ou ka kontwole yo de fil an egui. Ou ka kontwole tout santim, gade non, ou gen tout detay nèt epi depi 2019 pou yon liv ta soti sou do w Senatè Youri Latortue, pou w pa ta gen tan prezante devan laprès pou di yo ap frape w nan batay, ou pral di men Jovenel wi. Depi 2019 wi senatè youri latorti pou liv ta soti kounya se kay gangan oblij ale pou gangan ba ou link pou al sou amazon kounya la pou al wè fichye zonbi epi pou al wè non pami zonbi kap viv nan peyi dayiti. ki poko al anba tè. Mais c'est quoi l'histoire? Se sa yo di nan liv la. Nan chapit 9, paj 147 e 148. Ok. Se sa yo di nan liv la. Ebyen, nan sanksyon yo pran an 4 novanm 2022, yo di nan desizyon an ke m ap fè dwòg avèk peyi Kolonbi. Se premye bagay. Dezyèm bagay, yo di nan liv la, nan chapit 10, paj 159. Sa e kote Gangaa te voye l al li a wi pèp ayisyen fò n konprann. 164, 165, 166, 167. Ah ou wè senatè a li. Senatè a li wi pèp ayisyen. Sa vle di tande nou pa tande senatè a mèg lap mèg la se li lap li pandan lap li pèp ayisyen epi lap transfòme ou konn wè gen de liv wap li tank wap li yo epi wap pran degre ou santi ou cho ou eksite tèt ou cho ou panike men se sa kap pase senatè youri la nan dosye zonbi a yon liv rele zonbi m pral li l m gen hahahaha m gen madichon lè se lèmò anseveli lèmò. Hein? M pa ougan m pral li liv zonbi ki rapò e pa senatè de la repiblik m ye e politik m ye nan ki bagay mò m ye e bawon m ye m pral li dosye zonbi hahahaha ou wè lè w gen ekspedisyon nan deyò w. Se pa ti koze piti. M pa zonbi, m pral chita m ap li. O, a rezon, senatè ap transfòme. Talè de sa yo gen pou pouse. Anvan mwa janvye a fini, de sa yo ap soti. De ka nin yo ap long. Senatè ap tounen zonbi sou nou, veye. 168, Ke m ap trafike zam avèk Lafrik di Sid. E ou pa jwenn on foto de li. Mezanmi kiyès kap ekri on liv pou ap akize de moun ou pa idantifye ou pa gen foto ou pa gen anyen. Donk sa. Rele otè a lajistis. Rele otè a lajistis senatè. Se sa nou bezwen. Nou pa bezwen tout bagay chita la ap di pèsekisyon, pèsekisyon, pèsekisyon. M rele otè a la jistis, jistis sispann fè makak nan la repiblik. Sa vle di ke misye konnen se ti ayisyen nou ye e ke nou pap jwenn ni, misye ebyen ekri liv la. Talè talè senatè, pa vin pran pretèks wi misye konnen se ti ayisyen nou ye, non jan w entèlijan senatè Youri, non pa fè sa. Ou wè nan sans sa a, m deja desu pa fin avè m nèt senatè. Misye konnen, sa vle di, lè w ti Ayisyen ou pa gen okenn respè moun gen dwa di nenpòt tenten sou ou? Non, non, non, Senatè. Non, Senatè, m pap aksepte ansanm avè w. Si ou menm ou chwazi transfòme tèt ou an vanpi, men nou, nou menm, dezole nou pap kapab. Nou pap kapab, Senatè, nou pap ka pran menm liy ansanm avè w. Pa vin di m, oo, yo konnen se ti Ayisyen nou ye. Sa sa vle di? Lè w ti Ayisyen moun gen dwa di sa yo vle sou ou. Moun gen dwa ekri nenpòt tenten sou ou. Ou san respè, ou pa moun. Non, non pa fè sa. Si ou menm antanke pi gran, ou vini w ap di nou sa e ti piti yo menm sa yo pral fè. Omwen ou te ka vini ou di w ap trase yon egzanp. Ou pral mennen envestigasyon. Ou te kapab di w ap tradui mèt liv la lajistis pase l gen yon non sou li kanmenm. Men lè w vini di, de ti Ayisyen nou ye. Sa se, non, non, non, non, non, bay reziye sa, kenbe l pou w paske se ou yo sanksyone. Pa vini ansanm avèk dosye, wi, pito nou lèd nou la, yo ka di nenpòt tenten sou nou, men nou la. Sa, e, e, e. A, a, apa Youri dous. Ha, ha, m di nou Youri kòmanse zonbi, nou dwe panse se blag. Gad de tenten mesye. Pou ke li mete l sou tout rezo Amazon, l ap vann li, alò ke tout sa l di nan liv la s on trak entènasyonal. Yon trak entènasyonal? Enben, senatè, yo voye dlo, dlo a kouri nan jaden w, flanke l rigòl. Yo voye dlo, dlo a kouri nan jaden w, ba li rigòl, fè l pran direksyon. Moun ki voye dlo nan jaden w nan tounen l nan jaden l tou. Montre l ou gen bwa de bannann ou. Montre l sa w ka fè. Men pa rete ap plenyen wi yo kraze jaden m. Ala traka pou lavi Kaïten papa. Men, nou pral gade bokou plis kesyon, piske Lè nou vin al fouye zo nan kalalou, nou wè ke Burn Grabner ki ekri sou koripsyon dan lè zane 2015, 2016, 2017, misye pa pale ditou de Petro Caribe, dosye li tap fè yo, 1 milyon moun pran lari, tap pale de Petro Caribe, misye pa pale de Petro Caribe. Misye pa pale de Dermalog. Misye pa pale de Sophie Daye. Ok. Wè lign wap pran la a. M konprann ou senatè. Kounye a w pral di men Jovenel Moïse kap pèsekite w. Ou pral di m se Jovenel Moïse kap pèsekite w. Paske dosye dèmalòg la lajan pa fèt ou lage kò w nan opozisyon. Lajan petro karibe nou boule l ansanm. La traka pou lè yo diw zafè ti nèg pa bor isit se mistè ou dwe panse se blag ebyen ann rive sou jovenel moïse gnlè e jovenel kap pèsekite w gnlè e zonbis jovenel yo voye w al achte sou amazon hahahaha. Misye pa pale de franchiz yon rapò ke sena a fè ke nou te fè misye pa pale de kontrebann nan. Misye pa pale de kesyon paspò yo. Misye pa pale de ong. Pandan tan sa a, gen 10 rapò ki fèt nan Sena a k ap denonse. Men, talè senatè, èske l te douse sou sa l anvi ekri liv li? Epi kounye a la a, si menm, si li menm li fon dosye zonbi, li mete w pami zonbi yo, Sil mete w pami zonbi yo kounya la ou menm fon liv ou pale de sa ki tap denonse yo la kòripsyon, kòriptè ak kòwonpi kap denonse la kòripsyon fon liv konsa tou. Fon liv konsa tou gade non pou mete anfas lòt liv la. Pase lè otè a ekon liv ebyen li ekri sal t anvi ekri a. Li mete w pami lis zonbi yo. Kounya w pa ka di poul te met sa pou te met sa epa ou k tap fè liv la. E pa ou k tap fèl se lik tap Ala bagay ki rèd lè yo foure w nan pami zonbi pèp ayisyen e gwo pèsekisyon. Moun kap vòlè don mwen menm prensipalman misye pa pale de oken dosye sa yo epi nap fouye zo nan kalalou e lèn gad nan liv la nale toujou nan paj 321 324 Ben Gabner di men kiyès ki te ka prezidan dayiti. Kiyes ki wè youri latòti ou byen lanbè? Men kiyès son ansyen premye minis wi m pap site non n nan li nan liv la. Ou te ka tou di nou senatè pa fè sa pa fè sa senatè eh eh ou kòmanse byen wap fini mal kounya la ou paka di ou pa ka men se kwa listwa ou paka di pwal gen kote nou pwal jwenn liv la e nou tout ki gen kat ki pou achte sou amazon Lè w achte sou Amazon yo pa vin livre w l Ayiti non. Senatè pa fè sa, e sa m rayi a wi. Kounya w wè medikaman pap ka byen rantre nan san w. E la gangan bon si w al manje lajan w senatè. Gangan an manje lajan w paske ou pa ka fin bay tout dosye a nèt. Fò w fin bay tout dosye a nan ki nivo ekspedisyon an fèt dèyè w, men ki nou w te wè tout bagay nèt, pou gerizon pa ka kapab fèt. Men lè w kenbe enpe, m p ap site sa. Bon, pou ki sa w te vin di sa la? Bon, sa pou w site yo, ou site yo epi gen anpe ou pa ka site nan? Non, senatè, ou pami zonbi yo, dezole. Se misye ki ka prezidan Dayiti ki ka fè meyè e se yon nan moun ki premye dilapidatè fon petro karibeni. Ou wè jan w odasye? Ou odasye senatè! Ou odasye! La wè pou tout bon zonbi pete sou ou. La zonbi pete sou ou nèt senatè. Pase si ou konnen nonm nan se youn nan pi gwo moun ki kraze lajan petro karibe a. Moun yo di ki te premye minis se li menm ki ka vin prezidan. Ou konnen l kraze lajan, epi w pè site non l. Te kwè Sena a te fè rapò sou dosye Petro Caribe. Ou konnen l se pi gwo dilapidatè. Hum. Men sak fè w pa ka site non l. Hum di w Humm mdiw reset la pap ka mache zinante ou pami zonbi yo hahahaa eeyy yon lòt traka papa ann fini senatè. E se lè sa a. E se lè sa a. Alelouya. Ankèt nou ap kontinye. E se lè sa a nou vin wè ke lè Prezidan Jovenel te an fevriye 2019 te fon diskou nou sonje li te di moun opozisyon yo se yo k nan dwòg Se yo ki gen bandi. E se lè sa a yo te remèt, paske liv la soti an me, yo te remèt li rapò sa yo kont tout nèg ki te nan opozisyon, don mwen menm pèsonèlman, ki te, ebyen, ki te fè Petro Karibe. E nou sonje. Talè, talè, talè la popilasyon. Popina, popilasyones, popilasyon. En españoles. Nou pral chèche achiv pou ou. Tenkyèt! Senatè Youri di, Jovenel Moïse te fè diskou, li te di tout nèg ki nan opozisyon, yo nan kòripsyon, yo nan gang, yo nan dwòg. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Se ekspedisyon sa yo fè dèyè senatè a, fòn konn ki zonbi yo lage dèyè l, Fò n konn ki zo yo koke nan gòj senatè a. Se la a bagay yo anpil wi. Rapò sa a son fo piske nou konnen egzakteman lè sa a se prezidan an ki te peye ebyen Anèl pou ke li te vini pou yo te fè demagoji a men an menm tan. Ki Jovenel ki te peye pou fè rapò a senatè? Jovenel moise ta peye pou fè rapò la repiblik pa kraze pou kisa se kounya wap vin di sa senatè what jovenel moise wi jovenel moise pèp ayisyen peye pou fè rapò Epi pou la repiblik pa demonte tèt anba? Non m poko janm sezi konsa non. Wè la a, ay zonbi a kòmanse fè w depale liv zonbi a. Yo fè yon dosye. Brett Gardner a, misye di, misye di nan liv la, Tande byen wi. Misye di nan liv la ke li travay an kolaborasyon avèk anbasad amerikèn e se la l bay dosye yo. Rele anbasad amerikèn lajistis senatè. Se sa nou bezwen. Nou bezwen yon egzanp. Nou bezwen yon egzanp trase senatè. Misye di li gen yon metò nan anbasad la. Menm jan Lamòt fè l. Lamòt. mete dosye la tel monte kabinè avokal nap tann rezilta nou ta renmen sa tou ou pap vin dim se politik se liv zonbi yo ekri sou ou rale liv la ale lajistis senatè nou bezwen w egzanp trase. Misye di ke tout sa l fè li fè yo an kolaborasyon avèk entènasyonal la. Se kounye a nou vin dekouvri kòman ofisye Nasyonzini sa a li antann avèk gouvènman kont opozisyon. Ki ofisye senatè? Si yo fin akize w men ou pa kab kache men tire wòch. Ou vini w ap di nou ofisye, yon nonm ki te premye minis, se li ki te ka meyè prezidan, ou pa ka site non, men se kwa listwa? Se kwa listwa? Ofisye ki te meta gouvènman kont opo. Non fò ou fò site non yo senatè. Pou ki sa ou pa ka site non yo? Non, senatè m di w konsa, medikaman yo ba ou pou ke yo retire zonbi a sou ou a, li pap ka soti paske ou pa ka bay detay yo klè. E sektè mafye ki te nan Petwokaribe a? Dilapidatè ki te nan Petwokaribe a? Ou ta di nou yo senatè. Nou pa konnen ou konn si ou te la tou. Ou konprann ou te la tou. Lè lajan tap boule a ou te la ou konn kiyès ki manje l. Fò ta ban nou ti detay. Fò ta ban nou ti detay senatè. A a. E se dosye sa yo ki monte depi 2019 kontre opozisyon e kont moun ki tap di verite. karaktè asasine chan. Karaktè kiyès yo t ap asasine a? Men men tenten. Karaktè kiyès yo t ap asasine nan opozisyon an? Ou te okouran pèp ayisyen? Dekwa se nou k te mete ansanm pou touye Jovenel? Asasine karaktè l. Epi kounya la yo te met ansanm pou asasine karaktè opozisyon. Ki opozisyon? Opozisyon te gen karaktè? Eeeyy! Mwen la m di nou Ayiti se la repiblik dè zodasyeu, dè koken, sèl vòlè k ap rete nou dwe panse se blag. Sa vle di, yo pa ka tchwe yo, yo vle detwi karaktè yo. Kiyès ki ta pral touye yo a tou? Ki Kiyès ki tap detwi karaktè a silvouplè? Papa ayisyen bon bon mwen ti limyè nou Ha ha Iiii Maten an m kwaze Ayiti k ap fè paspò l pou l lage pye l pou l jwenn yon vye viza imanitè pou l pran yon souf wi. E malerezman se Okap li t al fè l. Imigrasyon Okap anonse yo ka menm fèmen biwo yo pase twòp moun vin fè paspò. Ayiti sou wout pa fè paspò pase Ayiti anvi rale yon souf anba bouch senatè Youri Latòti zonbi pete sou li. Men pa bliye ke menm moun sa yo ki te vin kote m lè m t ap ekri Petro Caribe a, ki te di m y ap ban m tout avantaj pou m pa t met non yo nan Petro Caribe a, ki te fè m menas. Non Senatè Youri Latortue, jounen jodi a fò w gen kran pou di men kiyès, se sa nou bezwen. Lè w t ap ekri rapò, fò w gen kran pou w di, men ki moun ki te vin kote m, ki te di m pa t met non, konsa n a va konnen kiyès ki te manje lajan an. E non yo pou bay, menm jan yo akize w, yo di w nan sesi ou nan sela, ou menm tou, ou pa ka odasye nan nivo sa. Eh eh! Fini senatè. Jisteman se moun sa yo ke Ben Gravner di ki dwe prezidan Dayiti paske se moun ki pi klin nan peyi a. Lè politisyen vòlè twòp wa dim kisal bay non fòk nou di yo yap kite vòlè frè se sè byen eme ensolit nou pou jounen jodi a oh oh humm konpè djo kite meksik me konpè djo kite meksik sak pase a konpè djo li tande lèzetazini. Lage pwogram imanitè. Y ap bay viza. Konpè Djo, pa gen moun Ozetazini Damerik. Ebyen, li fè konnen, le ou la fason, l ap antre Lèzetazini Damerik. Ebyen, konpè Djo deside monte sou do yon kontenè pèp Ayisyen pou ke. li kapab pase rantre nan peyi Lèzetazini. An nou swiv kòman sa te ye. Eske l rive? Se kesyon k ap poze. Men Konpè Djo, gade Konpè Djo anlè a pèp Ayisyen, li byen alèz on dirè se sou kabann li l ye. An n avanse Konpè Djo pa bliye gen Rot Tansyon. Ok. Konpè Djo pa mouri. Men, kòt li kase. Kòt li kase, pèp ayisyen. Eh! Bon, sa y ta jit! Mezanmi o! Konpè Djo, pa gen madichon, prefere w te depòte w, kounya pou w pran sous ou, pa gen kòb, ou pa rive Etazini, konpè Djo. Mezanmi! Bagay la tris, pèp ayisyen. Ou ka konprann? Ou ka konprann? Malere kap pati ilegal bagay la pa fasil ditou non. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Medam, matmwazèl e se mesye, bagay yo konplike. Ebyen fòk mwen di ou, genyen konpè cherif Abdala ki mete yon nòt deyò. Abdala, yon nan gwo oligak Kòwonpi nan Petyonvil, k ap tete nan peyi Dayiti depi lè ti konkonm t ap goumen ansanm avèk bougon may. Nan jou pase yo peyi Kanada pase l on sanksyon krach! Li mete nòt deyò pou l fè konnen Ayiti se patri l. Ayiti se patri Sheriff Abdala. M pa konn sa Ayiti ye pou mwen men de tout fason li se patri mesye. Li toujou batay pou la demokrasi liberal an Ayiti. Li toujou batay gade non pou la jistis. fè sosyal, li batay pou l mete sosyete sa a kote li ye jounen jodi a. Bon, an n tande mesye Valery Numa ki t ap li nòt sa a konpè Abdala mete deyò pèp ayisyen, konsa ou va konprann nan ki sa nou pran nan peyi Dayiti. Mwen envite ou ankò yon lòt fwa Pataje video sa tout kote pou tout zorey tande, pou chak grenn ayisyen tande sa kap pase nan peyi Dessalines te goumen pou li a. Humm. Cherif Abdala pibliye yon tèks kote l prezante l, li di l se Cherif Abdala, li se yon homme de famille, yon consul, yon entrepreneur. Yo toujou homme de famille. Consul entrepreneur. An avanse mon garçon. Yon filantròp. Misye di yo akize l kòm kwa l ta alorijin de pwoblèm peyi Dayiti. Misye di li fèt o Kèr, manman l s on Italyèn, papa l s on Ejipsyen. Li edike Ozetazini e li di li toujou konsidere tèt li kòm on sitwayen di mond. Ok. Men Ayiti se patri l. Ayiti ma patrie ma cheri ah ayiti gen mizè poul pase ayiti se patrie cheri fanm dala oh my God tandi ke pou les ayisyen ayiti se pa patrie yo pase tout la sent jounen se kannòt se fè paspò, se pase pa Repiblik Dominikèn tonbe Meksik, vole lage kò w la Turquie lakay pa bon men pou Cherif Abdala ki soti jous nan senkyèm kontinan pèp ayisyen dèyè dèyè nèt! Ayiti se patri l tandiske l se sitwayen dimond. Ala traka bon. Ann avanse. Se peyi kote li etabli l, kote l fonde fanmi li, kote l lanse karyè li. Misye di l konsakre tout vi l nan fè pwogrese sosyete sa a. Talè mesye Valeri. Mesye Valeri, banm bwè ti dlo. Mesye Abdala, fè konnen l fè tout vi l ap travay pou sosyete sa, nou a rezon. Vwala, men rezilta, jounen jodi a, se ke Kanada rekonpanse l. Li senp. E li t ap travay vre, ou pa travay la. Nan fè yon ansanm de ideyal demokrasi liberal. Wi, sa se vwa. Ou konn wè lè granmoun doujoun fè liberal konsa w menm ti fi sa. Genlè se de demokrasi sa a mesye Abdala ap pale nou. Sa se enposib. Ay jan m wè Ayiti a la, ye la n ap pale m de demokrasi liberal? Mezanmi o, genlè se demonkrasi liberal. Paye sa plis ke demon k dèyè nou. O! Ondirè yo leve kadanj Letènèl te pouse nan syèl la lage sou Ayiti sèlman wi. M sezi. Ki sosyete? Ki Ayiti? Nou a rezon. Pran pye anndan peyi a. Ideyal de gouvènans enkòriptib kote k pa gen kòripsyon. Hey! Enkòriptib kote k pa gen kòripsyon, mesye Abdala wi. Hey! Ebyen mwen k nan kòripsyon, mwen menm ki nan kòripsyon, mwen k gen franchiz, mwen k gen biznis, mwen k gen agoch, mwen k ap finanse, mwen k ap mete moun sou pouvwa, mwen k nan kòripsyon. Frèz e sè byen eme, mwen k nan kòripsyon tande. Se mwen k nan kòripsyon. Ase Youri pa nan kòripsyon, Lanbè pa nan kòripsyon, Abdala pa. Ayiti k nan kòripsyon. Non. Wè la, politik la konfyouz mwen pèp ayisyen franchman. Li m ap li wi. Komès entènasyonal pou yo fèt an fonksyon de sa lalwa di. Ki lalwa? M genlè pap fini non pèp ayisyen. M prale wi. Nou pap fin tande non. Pase kounya la men mesye Abdala tonbe nan lalwa avè m. Epi tout la sent jou nou tande Jovenel Moïse ap goumen ansanm avèk nèg sa yo pou yo peye leta sa yo dwe l. Ti kòb ladwann depi 2001. Epi y ap goumen. Fè sa lalwa. Demokrasi liberal. Hey mesye yo gen bon discours. Oh my God, oh my goodness. Misye di li enstale an Ayiti depi 1981. Li epouze, donk li marye avèk yon zanmi l ki te nan inivèsite ansanm avèk li. Depi lè a, li toujou travay pou l devlope yon bon repitasyon pèsonèl. Sa se vwa. A la fen, Kanada ta fon bagay pou li klo. Sa rele repitasyon pèsonèl. Alonzi. Sherif Abdallah di li transfòme antrepriz familyal madanm ni, ki te yon senp ti ajans dasirans, li fè l vin youn nan prensipal ajans asirans an Ayiti. Ayiti pou l fèt ki kontan yo. Ayiti. Frèz e sè byen eme map kle ansanm avè w. Gon seri de nèg mwen yo site ki gen pil kòb jounen jodi a. Se sèl Ayiti wi yo te ka gen lajan konsa. Se sèl Ayiti yo te ka kòmanse pou gen lajan konsa. Pa gon peyi yo ap kale pou yo fè lajan sa non. Ah. Felisitasyon alonzi. Transfòmasyon sa a li pat fèt san difikilte daprè sa l di, anplis ke Ayiti son peyi ki gen anpil mòn, men son peyi ki gen anpil defi. Waw nou gen defi, gen defi pou nou sa se. Sepandan, li pa janm pèdi espwa ke Ayiti ap genyen yon avni trè trè pwometè. Mph Jiska prezan l pwomèt. Je naj dan lèzo twouble. Alonzi. Pandan kat deseni, misye di li apwofondi lyen l avèk Ayiti atravè. Ayayay. Kat deseni. Yon deseni se dis lane. Pandan karant an pèp ayisyen. l apwofondi. Travè yon ansanm de pwojè nan domèn tourism, nan imobilye, nan sektè bankè, nan avyasyon, nan sèvis piblik, avèk zèv karitativ. Ayewopò, wout, transpò, imobilye, pouki Pou les ayisyen touris la m confuse pi rèd toujou. Ok li di tout fèt nan menm objektif lan objektif komen an ki se devlopman ekonomik peyi dayiti. Waww waww waww sa se koul objektif devlope a lekonomi ayisyèn. Devlope ekon, ki ekonomi? Ayisyèn wi, mpoko janm ze di. Epi tout jounen nap pwonmennen nan FME nap mande. Epi, plis pase 40 lane mesye Abdala kap gadem sou ekran la, mesye a jòn tankou kawòt. Se pwojè sou pwojè pou devlope pèp ayisyen, lekonomi ayisyen. E la m ap konprann, jan ti pwovèb kreyòl la di, kabrit ki gen anpil mèt, mouri nan poto, e se sa k ap pase Ayiti. Cheri Fèb la di gen anpil nan pwojè l yo ki pa abouti. Men, se la nature des affaires, sa ka rive. Sepandan, li trè optimist kanta yon avni meyè pou Ayiti e sa pa janm diminye ni nan kè l ni nan tèt li. Antank antreprenè, li gen yon gwo sans de responsabilite sitwayèn. Li mete konpetans li o sèvis de diferan sektè e nan mond dè zafè la. Depi 2012, misye egzèse fonksyon de konsul jeneral Itali nan peyi Dayiti, li son òm dafè e li reprezante inikman Itali isit an Ayiti. Cherif Abdallah di li travay san relach pou l fasilite relasyon ant. Ke lap pran kout chevalye lòd nan peyi Dayiti tou. Depi 42 zan, Cherif Abdallah di li travay nan òganizasyon piblik ak prive pou pote repons a yon pakèt kriz ki frape peyi Dayiti. Li bay anpil tan l. Kriz ki frape peyi Dayiti? Hum. M gen lenpresyon lè Ayiti fè kriz, Se medikaman yo ba li pou fè l pran kriz pi rèd toujou. A la fen, Ayiti fè mal ka di. Ayiti pa fè kriz. Li fè mal ka di. Wala. Pase tout moun fin fou nan la Repiblik, kriz Ayiti, sekou, èd, konsansi, tout koz ap pale. Epi peyi ap fè kriz pi rèd. Sa montre m ke se plis medikaman pou kriz nou bay le peyi. Enposib. Li bay anpil lajan l ok men li toujou rete anba kòb, an aryè plan. Li se pa nati yon moun ki trè prive. Fonksyon l antanke konsil pa egzanp avèk sèvis piblik ke li oblije ap bay Anpil fwa fè yo pale de li nan aktyalite. Men se pa yon bagay li renmen. Lè tan yo chanje gras a medya sosyal yo, tandiske rezo sosyal pèmèt mond lan vin entèkonekte, enben entèkoneksyon sa a li pa fèt san kou. Lè m di san kou, sa vle di ke ou gen yon bagay pou w peye pou li. Se patikilyèman vre an Ayiti, yon peyi san repèkisyon jiridik pou kalomni avèk difamasyon. E wi, m dakò wi ann ale, kontinye, kase fèy kouvri sa. Donk selon Cherif Abdallah, sa se bagay, misye p ap aprann pèsonn anyen, Ayiti se yon peyi kote yon nèg ka vini l di sa l vle sou nenpòt ki moun, epi lè l fini pa gen okenn anyen k ap rive moun sa. Misye di malerezman. Tout moun ki te gen chans se genyen yon minimum de richès nan peyi a malerezman yo oblije soumèt ou a vèdik opinyon piblik la. E se vrè sa l di a. Mwen aprann sou rezo sosyal nan dat 5 desanm 2022 ministè afè etranjè Kanada plase m sou yon lis sanksyon. Misye di bon se sèl enfòmasyon m te resevwa. 292 mo ki injuste, ki detwi lavi m, ki pouri lavi m. Byen ke nature akizasyon ke yo pote kont mwen yo, yo pa, yo pa rann yo piblik, men m ta renmen di tout moun, m pa merite pou non m sou ankenn lis sanksyon. M dakò. Ann al lajistis. Ann al lajistis lave je pèp ayisyen. Kòm Ayiti se patri w, ann wè kòman n te kapab fè lonè lè dè Ayisyen. Ann wè kòman n te kapab fè sa. Ay si yo akize w, mete ti nòt deyò, patatip. Ann ale lajistis mesye, mwen menm m ta renmen wè sa. M pa travay pou sa, m pa konpòte m antan ke tèl. Misye di, M pa fè afè e m pa posede ankenn antrepriz nan peyi Kanada. Antan ke konsil, relasyon m avèk Kanada yo limite a dè entèraksyon avèk chèf misyon diplomatik yo ann Ayiti. Nan fonksyon sa a, mwen ede misyon kanadyèn nan avèk anbasadè ann Ayiti yo fè pwomosyon demokrasi, batay kont kòripsyon epi devlopman ekonomik. 292 mo sa yo ki trè enjis. Talè Mesye Valéry. Sa vle di, jan peyi a ye la, gen moun k ap batay kont kòripsyon ladan an? Non. Non, bagay la konplike. Sa vle di, jan peyi a ye la, gen moun k ap batay kont kòripsyon ladan an? K ap batay kont lakòripsyon? Jan bagay la prale la? Jan peyi a ye la gen moun kap fè pwomosyon pou la demokrasi. Enposib. Enposib. Pou non peyi la vi moun pa vle di an yen lot la kanpe la l fin vole rèk vole l pa gen pyès moun ki ka mande l eksplikasyon epi gen lit kont la koripsyon. Jis selon mwen menm, yo fè de mwen yon moun, kòm si m ta di w, ki enplike nan kreye dezòd ann Ayiti. Men, m pa menm ka menm panse si sa rezon an ye. Kanada, byenke yo aji de bòn fwa, trè sètènman, malerezman, yo viktim de menm bagay pwoblèm fos rimè avèk mansonj y ap fè sou entènèt, bay manti sou moun, e se de sa m viktim tou. Gouvènman an sanble pran nan presyon an e yo bese ba swit a kritik lòt peyi konsènan tretman ke Kanada bay men mentnan sanksyon ke yo vin pran an paske yo di se yon kesyon de oligak kriminèl Rus. Byenke m pa gen okazyon pou m abòde akizasyon skandalez sa yo avan ke yo te anonse yo nan mond lan, e mwen akeyi avèk anpil chalè opòtinite ke m genyen pou m retabli repitasyon m. M prè pou m di tout verite avèk transparans, onè avèk respè. Annatandan, fanmi m avèk mwen, nou rete la, nou alamèsi de tribinal opinyon piblik la. ki prezime ke dabò nou koupab ok e ki pa kwè nan ankenn aplikasyon pwosedi jidisyè regilyè. Karannndezan ke m pase ann Ayiti ap travay san pran souf, patriyotis mwen avèk batay mwen konnen m mennen pou lapè avèk demokrasi nan peyi sa a, Waww! Patriyòt! Vwala le mo! Cherif Abdala le patriyòt. Enben, anpil moun ka pwouve sa, e rezilta yo ka pwouve sa. Anpil efò ke m fè e avèk antrepriz mwen e tout atou ke m devlope atravè peyi a, tout fwi yo la, tout moun ka wè yo, yo pa kache. Jodi a, tout efò sa yo, se de bagay yo kraze atè plat nan labou akoz de enterè envizib san ankenn fondman. man. Kòm toujou, lafwa m avèk esperans mwen se yo menm ki ap sali m. Mwen konvenki ke jistis ap triyonfe nan dosye pa m nan toutomwen. Alelouya gen Bondye! Alelouya gen Bondye! Avèk lafwa pèp Ayisyen sè ke dosye Cherif Abdala a lajistis gen pou l triyonfe. Apre 42 zan. L ap travay nan peyi Dayiti, wi ou mèt rete kwè, avèk lafwa, sa gen pou chanje. Lajistis, mhum, li gen pou l jwenn jistis li. Non, gen lè zo a kole tou wi. pou cherif abdala. Oh wi zo a kole tout kote pèp ayisyen. Medam matmwazèl ze mesye aksyon sa pase nan peyi salvador gade imaj sa. Ou kapab wè yon ti taksi ki gen yon sèkèy sou li. Ebyen frè e sè byeneme, se yon gwo bandi kòm ou konnen peyi Salvadò, ekskiz, depi plis pase 6 mwa, yo lage koukouwouy dèyè bandi. Te gen yon gang ki genyen plis pase 70 mil manb ladan, epi prezidan Salvadò a e san kanpe lap mare gason. Gen yon gwo chèf gang pèp ayisyen sa misye gen poul fè, li wè lapolis ak lame li pap ka sove kite pa gen kote poul kache, ebyenl deside mete tèt li nan yon sèkèy epi pran chofè taksi potel al mete nan yon lòt zòn oh oh. Pandan misye sou do taksi a byen serye nan sèkèy, baww gade imaj sa, lapolis kwaze ansanm avèk machin ki pote sèkèy. Oh oh. Lapolis pral di chofè mete sèkèy atè. Sèkèy atè deja pèp ayisyen gade sèkèy la. Epi kounya la, lapolis pral ouvè sèkèy. Ouvè yo ouvè sèkèy men misye nan sèkèy hehehehe men misye nan sèkèy yo mare misye nan sèkèy la pou yo al a misye misye pat vle mache lale kounye a yo pral avèl de pye devan misye pa sove nou menm si wèl fè tèt li pase pou mò yo depoze lapat sou li kanmenm. Medam, matmwazèl e mesye map diw byen vini nan Ayiti peyi spesyal. Non Ayiti a spesyal wi pèp ayisyen. Fòk mwen diw kouzenm ki tande gen moun ki kòmanse apwouve yo kòmanse jwenn viza imanitè. Depi yè misye tonbe gade fim jet li lap gade fim spiderman misye fin gade yon fim spiderman epi lap montre lèl rive etazini kòmanl pral vole sou bilding ann gad ti video sa ansanm men misye pèp ayisyen men kou vole sou echèl la menn gade travay misye èske ou wè kotel monte Li fin manje 2 grenn diri l gade movie, pa menm gen kouran non kay vwazen an lal gade movie a wi. Epi l vini l monte do kay Spiderman pèp ayisyen. Ala traka rip brip. Monchè si sa pat anba la, si yo te gentan retire echafo a. Monchè ni vant misye, ni zo misye, tout sak anndan l nèt tap brase ansanm fon sèl pou l kite anmèèd. Antouka, medam, matmwazèl e mesye, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktati an se lapèl dè zanti. Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale. M ap kite ou nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Randevou kase demen si Dye ve, nevè nan maten. Ap gen koze nan la repiblik. Pa rate live sa. Ap gen sipriz pou ou tou. Rete konekte. Bizou bizou one love, non pa m se Fouco.